Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Genyen yon zanmi mwen pandan jounen an ki voye yon ti mesaj ban mwen ki di m ke ah bagay yo anpil nan mwen wi jodi a la. Mezanmi kòm tou pa bon deja epi tèlman gen aktyalite nan peyi sa la ben pa t tan non la pou nou kapab soufle paske bagay yo anpil. Écoutez bien N ap fè yon rezime de laktyalite pou vou paske depi yè te gen anpil aktyalite e sitou pwen ki konsène dechoukay nan Pòtoprens, nan Gonayiv. Men dabò fò n di ke E manifestan yo te fon pase wè André Michel kote ke yo te al m ta kapab di tante atake youn nan kay André Michel paske André Michel pa gen yon sèl kay e le pwoblèm se ke m ta kapab di se kelke zendividi ki yo menm ta al mete dife nan pòtyè e kay Andre Michel. E sèl sa m ta kapab di, kote ke gen yon Subaru Forester ki li menm pase anba dife. Paske si se tout popilasyon an ki yo menm te di ke yo pral atake Andre Michel, m panse ke t ap gen anpil dega. Ekoute, se ke javè vi, ben, se pa two de dega aparaman. Men, kounye a la, apre yo fin pran Andre Michel, m ta kapab di, se dotre pèsòn ki sou konsène. E pi, nou pral fè le pwen sou yon polemik ki deklannche atravè lè rezo sosyo. Men dabò, n ap kòmanse avèk dosye sila kote ke genyen 2 pitit videyo nou vini avèk yo pou ou kote ke yo ta fon rive tou sou Edmond Supplice Beauzile. Men qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait mon Dieu? Ben, Edmond Supplice Beauzile, Ebyen pou tèt li menm li foure kò li anba Ariel paske pa bliye la gen yon duel, gen yon duel m ta kapab di antre plizyè moun ki nan sèn politik lan. Pa egzanp lè w pran yon kote ou jwenn Nenel Cassy, ou pran Youri Latortue, ou pran lòt moun lòt moun epi moun sa yo menm tou yo vin tou y ap batay kont Ariel. Gen nan yo k te nan Ariel. ki te fuzyone avèk Ariel men jounen jodi a la a sa n pas pa enterè pòch enben yo pran distans yo men gen nèg ki tèlman grenn senk lè yo wè bagay la pral koule yo pran pòz yo avèk pèp konpranne byen la famiy kounye a la yo fon pase wè Edmond Supplice Beauzile tou ba w voici pour vous les images. Aktyèlman la, madan Bozil mele la, wòch kap kraze lakay li la, mwen m son lèm ye map gade, men yo poko, pa gen moun ki tire, wòch sèlman, a wòch sèlman yap kraze, yap kraze kay la la, aktyèlman la, si wap byen gade wap wè wòch kap voye. Bagay la rèd nan dèyè madan Bozil la, aktyèlman la. Edmonde Supplice Beauzile a tweete, Se a 2 zè 45 dan la journe du 15 septanbre 2022 pou dir m fè tout vi m ap travay. M pa janm rantre nan bagay louch, ankenn krim san ni ekonomik. Ekoute byen, ankenn krim san. e ni krim ekonomik. M ap di Youri, Nènèl, Anèl, m pa gen kòb nan men m, menm jan ak nou. M fè yon kay nan ventan. Jodi a, nou voye moun lakay mwen pou kraze l. Lavi m, lavi fanmi m sou kont nou. O sekou! Se sa, madan bozil twiti. Mpa bezo vini avek komante lot moun sou twiti la. Men ap avanse avek... Euh, d'autres euh, messages. Par exemple, Genel El Kassi qui a posté un petit quelque chose sur sa page Facebook, disant « Chers camarades, Marjorie Michel, André Michel, Eric Arpierre, aujourd'hui je suis à l'autre euh, bord de la rive et nous ne partageons pas la même compréhension de la situation. Ce, malgré notre long parcours, c'est la politique. Je suis sûr que ce n'était pas votre vœu mais c'est la force des choses qui nous dicte cette réalité. Je voudrais vous réitérer que notre engagement pour le changement à côté de ce peuple meurtri, bafoué et abusé reste inchangé, mais avec toujours le sens du respect. Le respect des valeurs démocratiques me dicte de présenter mes sympathies à Maître André Michel, frère. Tu sais, le respect et l'appréciation que j'ai pour toi et notre passé commun peut en témoigner je t'exhorte à la prudence, ainsi qu'à mes deux anciens camarades. La politique est comme ça, elle unit et désunit. Je suis solidaire à vous. Tenez ferme mes amis. Bon combat. Note, depuis le 14 septembre 2022. N'a fini toujours. Gaye Marjorie Michel lui même qui fait un poste. Li attaque TIBAB. Nèg bab la nou konn wè nan manifestasyon yo. Men endividi sa ki rele bab la. Manm pati politik Pitit Desalin, Sòlda Moyiz Janchal e pwoteje Senatè Nènèl Kasi ak konsòsyòm lan ki debake vè midi a kòm yon misyonè fòs fè nwa ak yon sachè nwa nan men l ki gen 12 boutèy gazolin li vin boule biznis defen manman m. Li debake ak tout jounalis li, RCH pou n site jan l di an, Pou l bay scoop, pou l te di foul la anvayi kay Marjorie epi mete dife jan yo te fè l kont Mèt Andre Michel yè maten. Erezman, vwazen nou yo nan Nazon te vijilan. Sa se pòs Marjorie Michel! Tèt chaje! Bon, bagay la rèd wi la! Nenel Cassy, ou entèlijan! Men, m anvi di w ke pèp la pran nòt! M konprann ke anpil fwa gen nan moman yon nèg politik ou rive fòk ou fè de parad. On appelle ça parade politique. Lè w wè bato a pral koule, ou pa koule avè l. Pa egzanp, gen de nèg ki te nan Jovenel Moïse epi yo sispèk Jovenel pral mouri, yo retire kò yo. Gen nèg la k te nan Martelly epi yo ka sispèk Martelly pral pèdi popilarite, yo renka kò yo. Men kou ou wè Mateli ta vin prezidan la ankò yap fon jan yo antre ankò eske nou konprann gen nèg ki vrèman entèlijan donk kounya pou wè Nenel Cassy yon kote kiyès ankò Youri Latortue yon kote Edmond yon lòt kote Marjorie Michel yon lòt kote men sa sèdla politik an Ayiti se sa wap di wi nan tèks ou a Nenel Cassy sa sèdla politik yè on etè nan menm bato jounen jodi a la. Nou chak divize. Si se te pou pèp, m t ap dakò, m t ap di ben se de bon politichen men kant il saji denterè politik, enterè pèsonèl pèp pa ladann, ben m pa wè poukisa nou pral oblije bat bravo pou pozisyon nèg ki gen paske si w te nan Ariel la yè, jounen jodi a ou bay Ariel la do, ou fin fè kont bè w epi pèp la toujou dan la merd, dan la kras. Ou wè bato a pral koule, baa. Tèt chaje mezanmi, tèt chaje. Dosye dechoukay la pou kòl ye la. Gen yon gwoup manifestan ki sakaje biwo Digicel ki nan Dèlma 44 la. Yo pote ale plizyè materyèl. Humm. E fò n di ke yo piye yon lòt antrepriz ki tou pre a ki rele Christcell. Sè donk le jedi 16 septanm an 2022. e gen yon lòt gwoup manifestan ki te yo menm al tante atake anbasad Kanada e yo voye anpil kout wòch. Lapolis te an bèt wi sou beton an tou paske yè nèg yo al eseye manyen Digicel la paske yo wè yo te sakaje baryè Oasis lan. Lè al eseye manyen Digicel ki nan bò plas Bwaye a nan Petyonvil, a m pa p ba nou manti lapolis deplwaye, lapolis mete bagay atè. Lapolis pete anpil bal atè a sou pèp la. E gen moun ki blese. Men m pap ba nou manti, bagay la tirèd. Anpil kote tou genyen nèg k ap degaje yo la pou y al fè manifestasyon. Sa pral mande yon emisyon toutafè espesyal. Alò m di manifestasyon se dechoukaj. Eske nou konnen nan domèn dechoukay ki pèp ki pi fò? Alò moun ki kote k pi fò? Solèy! Depi n wè solèy la debake konn se bon jan dechoukay ki pral genyen paske pèp solèy la konn kòman yo fè dechoukay. Mwen m ap gade pou m wè epòk 2004 lè Aristide prale gen yon seri de biznès ki yo menm te nan blòk la, blòk site solèy la te gen anpil biznis wi la te gen faktori tout bagay monchè nèg yo Anvayi biznis yo, yo pran tout bagay. Lè kay yo rete, nèg yo pran tòl. Nèg yo di kèt, sa poko anyen non. Yo kraze kay la, kounye a nèg yo pran fè. Menm plasman kay yo pa rete kounye a. Sa vle di e nèg sa yo ki konn fè dechoukay. Men, kounye a tout bagay fini tou. Pa gen ankenn bagay nan site a. Èske nou konprann? Brèf, genyen talè a la a. Pandan m kanpe bò zòn aviyasyon an, men mesye aviyasyon fini mesye. M pa rale telefòn paske nou konnen. Si w al nan rale telefòn gen zòn ou ye depi w al nan rale telefòn w al fè yon foto, anben ka gon move grenn ki vin poze w kesyon sa w tande a la a, nèg met men sou ou. Ebyen m wè yon seri de moun k ap sòti. Nan zòn Lasalin nan. Yo pase pran Belekou. Tande wi! Belekou pase pran Boston. Boston pase pran Simon Pele. Sa w tande a la a, se sou dechoukay ki kanpe. M te konprann sa. M te konprann paske si n ap pran sans diskou Babekyou a oubyen deklarasyon Babekyou a, se di l di pèp la depi w devan nou menm nou dèyè. Fwa sa a se pa je nèf ki devan. Konprann? Se pa je nèf k al ouvè pou pèp la. Men se pèp la ki devan. Men fò m di ke nèg yo gen gwo bagay nan men yo tou wi. Haa gen anpil nan nèg sa yo k ap file moute a la k ap pwoteje pèp la tou paske yo gen gwo kòd gita yo nan men yo. A monchè m pa konnen si nèg yo ap moute jodi a, si y ap moute demen men gon fòt mobilizasyon ki ap fèt onivo de Site Solèy Pou solèy la, yon pati nan solèy la al degaje l. M sonje dènyeman lè te gen dechoukay, e te gen yon responsab nan G9 ki rele Gabriyèl ki di Gabriyèl ou mèt kite moun yo pase wi pou y al nan dechoukay papa. Bon, antouka, èske se menm bagay la ki ap fèt? Èske moun Gabriyèl yo pral moute la pou y al nan dechoukay la tou? Si! Yo bay feu vert. Si nèg yo deside fè dechoukay tout bon vre paske jan BBC te pale talè a la aparaman pèp la li menm li mèt al fè sa l vle li mèt al pote boure brèf sa vle di se konsa bagay yo ye la men pèp la veye kò nou paske kote depi n al manyen n ap mouri y ap ba nou bon bal cho nan dègonn nou se vre n ap fè dechoukay men se vre fò n veye kò nou tou paske gen kote m di nou depi n al manyen lapolis ap touye nou genyen dechoukay nan. Vil Gonayiv! Nou te wè imaj nan vil Gonayiv. Ebyen gen dechoukay tou nan Potoprens. Antouka mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, pi aprè kès kon di? A la pwochèn!